Se dezyèm pitit gason Erik Jan Batis. Li te prezante sou lotèl legliz Sent Terèz pou l li byografi papa l. Yon diskou ki ta pral fè dlo soti nan je twa ka moun ki t ap swiv seremoni an. Men nan fen diskou a pèp ayisyen ki ta pral pote lespwa ak lavi. Jenn gason sa ak pawòl ki t ap soti nan bouch li. Te vibre legliz la, moun te bat bravo e menm pouse kri. Premye minis Ariel Henry bò kote pa l, te debake nan legliz la pou vin salye fanmi an. Men malerezman li pa t ka rete pou swiv rès seremoni an. Pou jan pèp ayisyen t ap rele anmwey chalbare dèyè l, joure l asasen, vòlè. Pou Mirlande Maniga. Youn nan gwo responsab pati politik rdnp, mezanmi pat gen bouch pou pale. Nou pral pèmèt ou viv de A a Z kòman seremoni fineray Eric Jean Baptiste tap dewoule. Medam matmwazèl e mesye nan site Doudoun gwo krim fèt ayè. Chèf gang nan zòn nan ki se Dominique Hilaire arive boule yon fanmi aprè ke li te fin vide bal sou yo. Kisak pase? nou pral eksplike ou dosye a nan bon ti mamit. Sitiyasyon an konplike pou ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn ilegal. Medam matmwazèl e mesye, lame dominiken deplwaye nan divès vil yo ap chèche ak balèn kou flach, andedan machin piblik kou prive yo ap bouske ayisyen ki ilegal pou depòte yo. Nou pral pèmèt ou wè. Yon video. Rale chèz ou chita konfòtableman. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like. Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an. E kont sa ki se te pase la nap pase la epi na rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se te sentiwon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Nan yon jounen mwen parèt 2 fwa. Nan yon maten. Mwen parèt yon fwa. Kiyès mwen ye? Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, genyen Luckner Pierre Jean Baptiste ki se dezyèm pitit gason Eric Jean Baptiste ki te prezante sou lotèl legliz Sent Terèz pou prezante byografi papa l Eric Jean Baptiste. Yon diskou ki ta pral fè anpil moun kriye. Tèlman diskou sa a te gen pawòl fo ladan. E nan fen diskou a, pawòl ki t ap soti nan bouch jenn gason sa a t apral fè moun yo pouse kri e bat bravo. Moun sa yo ki t ap pouse kri, se te pou montre detèminasyon yo fas ak ansanm de travay Erik Janbatis te fè e yo ap kontinye batay. E se sèl fason pou ke Eric Jean Baptiste jwenn jistis. Luckner Pierre Jean Baptiste te fè moun yo kontwole rive jiska 14 e a chak fwa li site non Eric Jean Baptiste moun yo site yon chif e li raple popilasyon an kiyès Jean Baptiste te ye jiskaske l rive sou 14 e raple w pèp ayisyen Eric Jean Baptiste Bandi a zam te tire 14 bal sou machin li. Pou plis detay, ann tande diskou dezyèm pitit Eric Jean Baptiste ki se Luckner Pierre. Se Luckner Jean Baptiste. Mwen se dezyèm pitit manman m avèk papa m. M ap mande nou chak yon ti sèvis. M ap mande nou pou chak fwa ke nou tande mwen di non papa m, Eric Jean Baptiste, a été élevé dans une tradition chrétienne par un père suite, exigeant et conservateur, qui dès sa en enfance lui inculqua la passion du travail, rude et bien fait, la persévérance dans l'effort, l'amour et le respect de son prochain et le sens de la responsabilité citoyenne. Si se yon bagay ke papa w, Eric Jean Baptiste, te renmen fè se travay. M ap sonje chak fwa mwen te konn ekri papa m pou m mande l kijan l ye, repons li te toujou menm, à la lutte et au travail. Depi tou piti, paran m te aprann nou tout abitid travay. Chak vakans, m te konn fè mwen ansanm ak frè m ak sè m yo vin bay koken nan santral Kafou Tèminènal Loto a. M ap sonje on nuit, apre yon long jounen travay nou antre lakay, tout katye a te fè nwa. Nou te gen yon ti elvè bèf ki te ban nou yon ti rivyè. Se nan konsa mwen mande papa m poukisa pa chanje mo an. Li te reponn mwen, e li byen kontan ke mwen poze l kesyon sa, li te reponn mwen ke se devwa nou pou nou chanje sa, ke malgre tout reyisit nou, nou pa ka sèl moun ki gen limyè. Août 2013, Éric jean finance et inaugure la place publique Le Résistant à port louis Le Résistant statut érigée comme mémorial pour les victimes de la pandémie de choléra qui traduit son combat pour la reconquête de notre souveraineté. Symbole de salut contre les actes de viol et perversion de nos jeunes, sa lutte pour avoir justice et réparation pour les familles respectives des victimes de la choléra. Novembre 2014, vol à la ressource du Cap après une inondation à travers la Croix-Rouge. Éric Jamatis participe régulièrement aux activités de promotion de la culture haïtienne à travers des manifestations théâtrales, la sponsorisation des cultures haïtiennes, l'édition et la publication des œuvres d'auteurs de Éric jean 14. Pou chak grenn sitwayen angaje ki renmen fè sosyal, pou chak grenn lidè ki pa pè di non, pou chak grenn patriyòt ki renmen peyi l, e pou chak grenn timoun ki ta gen rèv pou yon jou vin prezidan peyi l, Nou chak gen Eric Jean Baptiste anndan nou. Vwala medam matmwazèl e mesye nou tap swiv diskou dezyèm pitit Eric Jean Baptiste ki se Luckner Pierre Jean Baptiste. 14, selon sa Labib di, nimewo sa ki vini pa anj gadyen nou, nan moman nou pèdi lespwa, nan moman pa genyen lavi, nan moman ke nou konfi. Nou ap viv avèk yon doulè, avèk soufrans. Nimewo 14 ki pote yon mesaj enpòtan pou pèp Ayisyen an, ke nou youn pa ka inyore. Nan sans spirityèl, fòk mwen di w, nonb 14 kapab yon senbòl pridans, ekilib ak jistis. Moman rive pou n panse pozitif, menm jan ansanm avèk Erik Jan Batis te konn fè l atravè chak aksyon l ap poze nan peyi Dayiti. Medam, matmwazèl e mesye, donk nou swete ke tè a lejè. pou Eric Jean Baptiste, ke limyè fèt sou krim sa a e pou nou konnen kiyès ki dèyè krim nan e pou tout kriminèl yo yo trennen yo devan lajistis pou yo peye pou sa yo fè. Kouraj ansanm avèk tout fanmi Eric Jean Baptiste. Nan komin Carrefour, fò m di w plizyè santèn sitwayen te asiste antèman senbolik ansyen kòdonatè pati politik, Rasanbleman Demokratik Nasyonal Pwogresis Erik Jan Batis nan Legliz Pèpetyèl An nou swiv e tande deklarasyon kèk sitwayen nan sikonstans sa a. Solidarite m bay fanmi Erik Jan Batis, bay zanmi Erik Jan Batis, bay pèp Kafou, bay pèp Ayisyen. Jounen jodi a Komite 100 pou 100 Dyaspora voye senpati l bay Erik. Fanmi Eric Jean Baptiste bay tout pèp ayisyen an. Jounen jodi a kòman nou santi nou pou nap viv nan eta konsa. Nou gen madam Lalin ki kenbe peyi an otaj, nou gen Kò Gwoup, nou gen BUNIH ki kenbe peyi an otaj, nou gen anbasad Kanada, anbasad Lafrans, anbasad Lèzetazini ki kenbe peyi an otaj, ki kenbe peyi a nan gòj. ki politize ensekirite a, ki politize kidnapin nan, ki politize lanmò pou tout moun ki reprezante peyi Dayiti, tout moun ki vle devlopman pou peyi Dayiti, tout moun ki vle libere peyi Dayiti, ke moun sa yo, Kò Gwoup Brini, mete, yo mete yon machin kidnapin, yon machin lanmò kap mache nan peyi Dayiti. Nou menm jodi a nou di non! Nou menm pèp ayisyen nou di non, ke mwen menm mande pèp ayisyen an, mete chenn solidarite nou, mete tèt ansanm pou n sove Ayiti, paske nou pa kapab ankò, lè w gade w tiye Erik Jean Baptiste, ou tiye tout pèp kafou, ou tiye pèp ayisyen an, konbyen moun ou revoke la w voye al chita lakay yo, konbyen moun ki te gen espwa manje pou desanm nan la, ki te gen espwa yon anvlòp ou retire sa nan men yo, se pa sèl Erik Jean Baptiste yo tiye, se pèp ayisyen an yo tiye. Se peyi Dayiti, se drapo a yo chire. Jounen jodi a la, depi se yon moun ki kanpe pou dekouvr, pou devlope Ayiti, ki gen vizyon pou Ayiti, ki pa dakò Kò Gwoup nan peyi a, ki pa dakò Bruni nan peyi a, se moun sa yo asasine, paske yo pa vle Ayiti libere, yo pa vle Ayiti devlope, paske fò Ayiti toujou anba pye! Fòk Ayiti toujou anba pye! Nou di non! Nou di non! Libète! Libète! Libète! Jistis pou tout moun ki tonbe! Jistis pou Henk Jean Baptiste! Jistis pou Prezidan Jovenel Moïse! Jistis! Jistis! Pèp Ayisyen mete tèt ansanm pou n sove Ayiti! Chenn solidarite! Tèt ansanm! Nou pa kapab ankò! Vwala, mèdam, matmwazèl e mesye, nou te nan komin Kafou kote e. Fineray senbolik Eric Jean Baptiste t ap dewoule. Se moman pou nou fè yon kout pye nan legliz Sent Terèz pou nou konnen kòman seremoni an te ye nou pral pèmèt ou viv kisa ki te fèt. Jounen jodi a fò m di w anpil otorite nan peyi Dayiti t al rann Eric Jean Baptiste yon dènye omaj minis, jounalis, patizan ak senpatizan. Premye minis Ariel Henry premye sitwayen peyi Dayiti te debake ak tout. ekip li ame jis nan dan rantre nan legliz la pou al salye fanmi. An nou swiv kòman premye minis Ariel Henry te rive devan legliz Sent Terèz. Aprè premye minis Ariel Henry te fin debake. Nou ta pral kwaze ansanm avèk fanmi Eric Jean Baptiste pou m byen di, pitit, frè, sè ki t ap rantre pou vin bay papa, frè, tonton, kouzen yon dènye omaj, an nou swiv ansanm. Sanble yon moun wi. Apre fanmi pwòch defen an. fin rantre, medam matmwazèl e mesye premye minis Ariel Henry ta pral salye fanmi an. An nou swiv ansanm. Tout swit apre salitasyon premye minis lan. Li ta pral tou lage pye l, li pa t rete fin suiv rès seremoni an. Puiske nou konnen, relasyon pèp la ansanm avèk e Premye Minis Ariel Henry se tankou lèt ak sitwon. Donk li pa t vle gache seremoni an, rapidman li te mete kò l deyò. E pandan l t ap soti, anpil pawòl piman bouk Premye Minis Ariel Henry t ap resevwa nan men bouch moun ki te vin asiste fineray la, yo t ap joure l assassin, volé. en nous suit ensemble. Premye minis Ariel Henry monte machin li tou dousman, li lage pye l, li pa di way. Ebyen, frèz e sè byeneme nan sikonstans sa, anpil sitwayen te prezante devan laprès pou eksprime fristrasyon yo e denonse, kondane fason yo asasine Eric Jean Baptiste e tou pase pran Madam Lalim, responsab BINUH nan peyi Dayiti. E madam Laali Nayel, jodi a, Jovenel te di, depi yon moun ki sanble ave nou, yap detwi yo. Depi yon moun, yo wè kapot ti rès la ba pèp la, yap detwi yo. Pwojè Erik Jean Baptiste, e pwojè Jovenel Moïse. Jodi a nou di, madam Laali, ki bay galil, ki deplase mèsenè, pou al fè zak sa anlè a, yo di e ti makak. E nou menm, nou di lajistis, fon ankèt jis. Dcpj, nou konnen son kò espesyalize yo, mennen yon bon ankèt, elaji ankèt la pou nou wè kot mèsenè Madam Lalin mennen vin touye Eric Jean Baptiste yo. Poutèt Eric Jean Baptiste te kanpe, li di fòs militè pa p pile sòl la. Li di se ranfòse polis nasyonal la. Li di se ranfòse dcpj. Ba nou Ariel la! Ba nou Ariel! Aba Ariel Henry! Aba Mimi! Aba vòlè sa yo! Mezanmi, nan yon kondisyon konsa, èske n kapab viv nan peyi kote ke yon kandida ki te nan pi bon pozisyon pou te ka vin prezidan yon peyi? Paske se pa yon moun lajan te ka fè l kouri, li menm te ka envesti lajan nan kòb ke pou kanpay li. Paske kanpay Henry Jean Baptiste te gentan fèt deja. Ok! Men ki yo pral di m konsa, gen yon pakèt rapò, chak fwa Henry Jean Baptiste mande pou pa gen sa ki genyen pou l wè ansanm avèk administratè peyi a. Si yon kriminèl fè yon bagay, Fok yo jijel selon la lwa. Ou panse se yon krim politik sa ye? Bon mwen pap menm di sa se yon krim politik paske lè w pale de politik mwen di se Jean Baptiste. Nèg yo asasine Eric Jean Baptiste. Yo asasine Eric Jean Baptiste. Ey moun yo te sispèk yo te kapab di yo sispèk ki ti Eric Jean Baptiste la. Li deklare ke li pa konn lanmò Eric Jean Baptiste. Yo konnen. Eric Jean Baptiste soti nan yon reyinyon mezanmi. Fok nou ta di ki poukisa yo tiye Eric Jean Baptiste. E se sa menm nou mande Ariel Henry. Kiyes ki tiye Jean Baptiste men e pou kisa yo touye l. Nou pa konnen avek kiyes moun sa yo ta nan reyinyon avek li a. Bon, e pou konnen tande, nan tout reyinyon politik kap fèt, Ariel tou gen souflèt tchoul ladan l. E se sa ki fè tou, chak fwa pèp la kanpe pou li pran desizyon l, Ariel toujou parèt avèk dè divèsyon, divèsyon politik, divèsyon bandi, divèsyon gang. Kounye a gang yo parèt yo moute gaz la kounye a yo mande desann li. Son konsèy. Frèse sè byen eme se moman pou nou swiv e byen rantre madam Maniga ki tap vin asiste fineray Erik Jean Baptiste yon pwòch yon konbatan hum ki fè pati de rdnp yo ap travay depi yon bon bout tan e non sèlman sa tou yo gen relasyon sere sere nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye peyi dayiti an nou swiv ansanm. Poukisa w di pa pwoteje Ariel se Milik Maniga pou pwoteje. Manman maniga gade wè moun sa yo moun sa yo gade moun sa yo yo konn goumen pou ayiti yo konn sa ayiti ki bezwen ariel pa konn sa ayiti ki bezwen. Ann kanpe la sitwayen, mèsi bokou pou mo ou, nou pa bezwen tout sa, sa fè plezi. Donk medam matmwazèl e mesye jan wap gade video sa a, donk se sèkèy Eric Jean Baptiste ki kouvri ansanm avèk yon drapo peyi dayiti. Nou te gen chans kwaze ansanm avèk kèk sitwayen nan fineray la, patizan, senpatizan, donk nou te pale ansanm avèk yo e nou pral pèmèt ou viv e tande kisa yo te di. Sitwayen kijan ou ye eske tout bagay anfòm, a ki santiman jounen jodia ou ap swiv evènman sa a fineray Erik Jean Baptiste, kisa li te reprezante pou ou, ban nou ti limyè. de chagren e nou menm o nivo mouvman politik Debloke Ayiti nou prezan pou nou rann yon dènye omaj avèk Eric Jean Baptiste, òm dafè e politisyen modere e nou kwè Eric Jean Baptiste se youn nan ra politisyen ke anpil moun pa gen bagay mal ou kapab di de li men nou prezan la pou nou rann yon dènye omaj avè l, nap tou di avèk aktè politik, moun ki nan sosyete sivil. Jodi a pèsòn moun pa epanye. Lè ou wè kòman moun ap mouri, yon prezidan asasine lakay li malgre l gen sekirite, yon moun nan machin blende pa epanye, ale wè pou lòt moun yo ki apye nan lari an. Nou kwè jodi a se le moman ou jamè pou moun ki nan klas politik yo, m pa p pale de konpwomi anti-istorik nèg yo ap jwenn nan, fòk se tout aktè, se pa de twa grenn moun. ki abitye fè menm bagay yo k ap bay menm rezilta, fòk tout moun chita pale pou n jwenn yon antant pou n retire Ayiti nan sa l ye la. E nou kwè Erik Jan Batis se pral difisil pou l jwenn jistis, men si nou deside chanje sa, vini avèk de nouvo moun, de nouvèl pèsòn mete nan aparèy jidisyè la pou nou di ke n ap fè yon lòt Ayiti, e Erik e tout lòt moun ki asasine yo, dwe jwenn jistis e fòk modèl asasina sa yo, bagay krapile sa yo fini nan peyi a e nou kwè pou l fini fòk politik la jwenn yon stabilite, fòk gon omon minimòm dantant nan klas politik la pou nou kapab sòti peyi a nan sa l ye la. Trè byen, mèsi sitwayen fon ti tann nap tounen sou ou talè konsa paske nou wè Mona la wi chan Mona medam matmwazèl e mesye te vin asiste fineray la men nap al woz bondye apa jounalis la fin woz non sanble tout kote poko fin pran bon. Sa pa gade m, an n kite tripotay la. Jean Moro kòman w ye, kòman lavi a ye, di nou ak ki santiman ou ap viv moman sa a. Pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan. Depi nouvèl la tonbe a, nou devaste. Nou devaste paske Ayiti gen plis moun k ap fè mal, plis move zangi. ke moun de byen, ke moun ki filantwòp, ke moun ki envesti yo nan sosyal, ke moun k ap ede konpatriyòt yo, ke moun k ap voye timoun lekòl, ke moun k ap bati lekòl, ke moun k ap bati inivèsite tankou jan l t ap eseye fè lekòl de dwa Jakmèl. Donk, nou devaste paske jan de sitwayen sa yo se pa yo nou ta dwe ap pèdi. Malerezman, se chak jou nou nan rann omaj. E nou toujou di sa fok sa fini men apre nou retounen ladann pi rèd, son spiral ki pa vle fini, son spiral negativ, son spiral de destriksyon. Alò se lit la k dwe kontinye, se batay la pou nou chanje sa, pou nou retire tout move zangi pou nou wè si n a gon Ayiti ki meyè paske Li pa nòmal ke nou kontinye ap antere dè fis otantik peyi a, Erik pi jèn pase m. Tu t'imagines? Gade tout sa l gentan fè nan vi li gen gade tout pwojè ke l te gentan gen. E jodi a nan entèseksyon, semèn nan nan entèseksyon mwen pran yon imaj, non se te nan ranmase samdi, yon imaj ke m renmen kòmante ke m konn wè sou rezo sosyo, yon manman poul e ke yo tire. Epi ki gen yon bann ti poul ki vin kouche sou do l. Epi gen yon lejand ke yo met anba foto a ki di, lè w ap fè mal, se pa moun nan w fè mal la sèlman pou w gade non, men se tout moun ki te konn ap benefisye. Sa vle di tout ti poul yo kouche sou do manman an, yo pa menm konn sa k rive. Alò la a, nou pa konn konbyen fanmi nou met nan kriye, konbyen timoun ki pap ka al lekòl ankò, konbyen. Inivèsitè ki ta pral gon espas desan Jakmèl pase lè map gade makèt inivèsite Ecole de Droit sa a m wè se yon bagay trè modèn ki vrèman ap pouse nou vè le futur alò vwala epi yon ekip enègimèn bandi ki pa itil peyi anyen se yo menm ki deside yo retire souf yon sitwayen konsa donk sa fè n mal anpil sa fè n triste. men se desten nou e men nou ka chanjel se pa yon fatalite liye nou ka chanjel gen de peyi ki te viv avèk vyolans pandan yon bon ti tan epi pitit peyi a reyini yo di non fòk sa kaba pase depi gen volonte gon sursaut d'orgueil m panse nou ka rezoud sa pase li pa nòmal demen gen dwa se mwen nou vin rann omaj tou aprè demen se yonn nan nou. E nou pa ka rete bra kwaze nap gade tout pitit peyi a prale konsa. Merci ma nounou merci ma nounou se te yon plezi ma nounou ala traka papa donk sitwayen an nou kontinye di nounou kisa ou konprann de asasina Eric Jean Baptiste. Jovenel Moïse asasine la se politik ki asasine l Eric Jean Baptiste asasine pèsòn moun poko konn kòman men ekoute lè w gon ministè de la jistis ki gen moun ki gen tout sipson nan tèt li e jodi a moun nan oblije demisyone paske yo di l son dwòg dilè li nan tout kalite bagay li nan antre zam nan peyi a lè Oksidan fòse w ap revoke minis jistis lakay ou, wa di m sa sa vle di. Donk nou kwè ke jodi a nou menm nou pa bay tèt nou manti. Kèlkeswa moun ki asasine pandan 20 dènyè ane yo, p ap jwenn jistis avèk moun sa yo. Lò gon moun ki nan tèt primati an k rele tèt li Ariel Henry, li menm non l site nan asasina yon prezidan, jodi a yo mete l kòm si li jwe 2 wòl nan CSPN nan. Sa vle di CSPN nan se li k ap kontwole zafè sekirite peyi a, se li k ap bay direktiv. Nou kwè ke jodi a. Trè difisil, men nou kwè n ap batay darachpye. Fòk sitwayen serye, fòk moun onèt yo rantre nan politik. Kèlkeswa sa sa koute w, fòk ou antre. Ou gen dwa pa al nan pati politik y ap rele w ale a, tankou jan Maniga te di li. Ale nan pati politik ki fè w plezi a pou w kapab al batay pou retire Ayiti a nan sa l ye la. Mèsi mèsi sitwayen donk mèdam matmwazèl e mensyè ebyen eh nou sot pèmèt ou viv kisa ki tap pase nan komin karfou avèk sa ki tap pase nan legliz sent terèz donk jounen jodi a anpil fanmi zanmi patizan ak senpatizan te reyini pou bay erik jan batis yon dènye omaj ki te asasine nan jou pase yo la pandan l tap rantre lakay li nan laboul 12 donk jan nou tout konnen l e nou toujou di l pa bò isit. Jistis Bondye se kabwèt bèf menm si ou tande enpinite ap fè lapli e le botan moun ap mouri tout la sent jounen men yon jou la jistis gen poul triyonfe nan peyi dayiti e nou kwè nan sa Medam matmwazèl zè mesye map diw byen vini nan ensolit nou pou jounen jodia jan wap gade imaj sa ebyen jenn gason sa a ki kenbe ti pitit la k metel nan mi an se papa pitit la ou pata imajine non pou kisa l fè ti pitit la travay sa yon ti bebe konsa. Ebyen, misye fin gen pitit la, li fè konnen ke l fatige. Chak swa ti pitit la plede kriye, kriye, kriye, li pran tout tan madanm ni, li menm li pa ka jwi madanm ni, li pa ka jwenn tan madanm ni. Li bezwen pou madanm ni pran swen l tou. Chak swa ti pitit la chita lap kriye, kriye, kriye. Donk, yè vandredi a ki te anivèsè l, ti pitit la fin dòmi epi l leve. Li kòmanse kriye nan nwit la. L ale li pran ti bebe a pèp ayisyen, li mete l nan mi an l kenbe l avèk yon men. L ap pale ansanm avèk pitit fi l. Li di ti bebe a konsa, m bezwen madanm mwen, oke. Mwen bezwen madanm mwen. Ou panse m ap jwe? Non, m p ap jwe ansanm avè ou. Ou pral kouche, w ap dòmi e ou p ap fè kwit. Jodi a se anivèsè m, m pa vle tande w nan zòrèy mwen. Chak swa ou chita la ap kriye, kriye, kriye, m pa ka jwi madanm mwen. Donk aswè a, ou ap kouche ou dòmi, ou ap kite madanm ou. Pase mwen m bezwen madanm mwen, se anivèsè m. Dakò? Epi medam, matmwazèl e mesye, èske ou konnen ti bebe a kouche l dòmi l pa fè kwit? Donk, dèfwa ou wè, se eksprè timoun yo konn fè. E se bagay ki tris wi pèp ayisyen pandan ou gen ti bebe w ap souke l epi li dòmi epi w al kouche ansanm avèk boubout ou lè ke ou menm ou pral batay pou tranpe bannann ou nan ti sòs pwa pou w pase l nan ti grès tap konsa epi w tande nyèè nyèè. Nyen! Lè konsa manman oblije di w fon ti tan li mete w sou wèt, ou kenbe bagay ou nan men, bannann ou nan men ou poko ka tranpe l ou pa ka manje l chèch pou l leve pou l al bay ti bebe tete. E dèfwa pandan l al bay ti bebe a tete a, timoun nan tonbe jwe nan nwit la l pa janm vle fèmen je l pou l dòmi. Lè konsa ou menm kote ou kouche a ou nève ou fache gade non humm mezanmi papa yo bon kouraj pase m konnen dèfwa sa nap pran pa dous sitou lè madanm nou gen ti bebe nou bezwen fi a bò kote nou nou bezwen l kajole nou nou bezwen pran yon ti lèt tou men ti pitit la. pran tout tan madanm nan fè ke nou pa ka jwenn ti lèt nou donk papa sa li menm li pat nan rans li pran ti bebe a li metel nan mi an li pale ansanm avèl e ti bebe a kouche l dòmi donk dèfwa ti moun yo se eksprè yo konn fè medam madmwazèl se mesye jan kem te anonse ou ebyen se moman pou n fè yon kout pye nan site doudoun sitiyasyon an ekstrèmeman konplike. Genyen chèf gang site Doudoun nan ki se Dominique Hilaire jan ke wap gade imaj sa la a, humm. Yè, endividi sa a boule yon fanmi. De pèsonaj, madanm ak mari. Chèf gang nan ki fè konnen. Granmoun yo ki genyen yon pitit gason. Pitit gason sa se ta toute lapolis. Li ale kayi moun yo. Li mande papa ansanm avèk manman an kote pitit gason nou an. Yo di l konsa ti gason an pa la dezole. Hum! Ebyen ki sa l fè? Li pran tou de pèsonaj yo, pèp ayisyen. Li desann bò rivyè taba ansanm avè l, li rale zam ni. li tiye granmoun yo apre sa li mete dife sou yo. Ala traka papa nan peyi sa. Sitiyasyon an konplike wi ekstrememan konplike pou ayisyen an Repiblik Dominikèn. Medam matmwazèl se mesye jan sa te anonse prezidan Abinader apati de jodi a menm bagay yo pral pi konplike li pral double kantite moun. li te konn depòte. Ebyen maten an la nan divès vil an Repiblik Dominikèn, fòk mwen di ou ebyen lame dominiken te deplwaye yo sou moto, yo sou machin, yo sou cha, gade nou se cho k ap fèt anba tout raje yo ap pwonmennen chèche ayisyen ki ilegal pou ke yo depòte yo. Jan n ap gade videyo sa la ebyen se konsa yo t ap soti nan baz, e se pa nan yon sèl baz se nan plizyè baz. yo ap mache tout kote pèp ayisyen, yo ap ranmase ayisyen pou yo depòte yo, paske yo santi yo pa kapab ansanm avèk ayisyen, yo bezwen peyi yo pou yo viv sèl, etsetera. Donk, bagay la difisil e lakay pa bon, nou pa konn ki lè n ap fini ansanm avèk imilyasyon sa yo. Men, si nou vle sa chanje, se nou tout ki pou mete men, se nou tout ki pou fon chenn solidarite, oligak kowonpi, politisyen kowonpi k ap toupizi, k ap destabilize, ki fè nou pa ka viv nan peyi nou alèz, pou n ba yo yon leson, puiske malfini pa ka sot kote l soti pou l vin mete. pijon deyò. Medam, madmwazèl e zemèsye, ebyen fòk mwen di ou, sitiyasyon an dejenere nan palè nasyonal. Aktyèlman la, sa k ap pase nan palè nasyonal son bagay grav. Ou konn wè lè w ale nan gagè, yon gagè gen plis prensip pase palè nasyonal nan moman m ap pale ansanm avèk ou la. Wi, Josué Pierre-Louis kokoratize palè nasyonal kareman. Palè nasyonal pèp ayisyen, chak Josué Pierre Louis parèt vap gen kouran. Depi l ale pa gen kouran. Depi l rive gen kouran. Depi l pa la pa gen kouran. Jou l pa desann bagay kon sa pa pase nan palè nasyonal ditou. Gad palè pèp ayisyen se nan mizè yo ye wi leswa. Humm ala traka pou lave kay tè. Gad palè pèp ayisyen leswa se koukouy yo ap fè se konsa yo kale je yo nan fè nwa pou yo ap veye pou yo ap siveye palè bon kòm sa sa sa asasen bagay la difisil nan peyi dayiti depi aprè asasina jovenel moïse bagay la vin pi konplike toujou medam matmwazèl e zemesye map diw byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè kap rete anpil fou a Ayisyen toujou fè erè sa a. Yo toujou fè nou konprann manifestasyon se solidarite. Non. Manifestasyon nan peyi Dayiti pa solidarite. Manifestasyon pa solidarite. Si manifestasyon te solidarite, depi 1987 w ap manifeste, jounen jodi a ou pa t ap twouve ou nan sitiyasyon sa a. Manifestasyon nan peyi Dayiti son gwoup ki pran pèp la yo ap manipilel men se pa solidarite. Pèp ayisyen kale je w. A chak fwa Andre Michel bezwen gen ministè, woy pèp la, gade non, yo pa kote pèp la, yo ap batay epi kou yo rive nan pouvwa yo ap byen pase yo bliye pèp la. Moyiz Janchal menm gout bwa. K anpil mesye nan jou pase yo ki te fè pati de opozisyon ki vin nan pouvwa se konsa yo te fè l men yo toujou ap di w revandikasyon pèp solidarite pou ranvèse sistèm tandiske sistèm nan vin pi pwisan de jou an jou paske chak grenn ki t ap batay imedyatman gouvèneman ki te la tonbe l antre sa w tande al fè pi mal toujou. Donk, pèp ayisyen, jounen jodi a ou dwe konprann ke solidarite pa manifestasyon. Manifestasyon pa vle di solidarite. M vle nou konprann sa men okontrè manifestasyon se manipile yo manipile nou. Anpil fwa nou leve nan al manifeste men se pa nan enterè nou nan al manifeste. Se nan enterè yon gwoup moun. Nan jou pase ou tal manifeste nan enterè Dimitri Vorb, ou tal manifeste nan enterè Boulos, ou tal manifeste nan enterè Bosan, ou tal manifeste nan enterè Bidjo, ou tal manifeste nan enterè oligak kowonpi yo, ou tal manifeste nan enterè politisyen visye pwostitye yo. Se nan enterè moun sa yo ou tal manifeste. ou pa tal manifeste pou enterè pa ou. Paske si ou te konn manifeste pou enterè pa ou, jounen jodi a, nou te sipoze gen kouran 24 sou 24, Dimitri Vorbe tap nan prizon paske l pa ka chita la, l ap touche 12 milyon chak mwa, etandiske menm la nan kapital la, pa genyen 4 òd tan kouran par jou. E raman, Pòtoprens gen kouran. Si w tap manifeste pou enterè pa w, jounen jodi a anpil wout tap fèt nan peyi Dayiti. Si w tap manifeste pou enterè pa w, jounen jodi a pitit ou tap kapab al lekòl, ou tap jwenn travay, salè minimòm nan tap ogmante. Men malerezman, ou pa manifeste pou enterè pa w, men se pou enterè moun kap toupizi w yo, ou chita la wap manifeste. E chak fwa ou soti wal manifeste yo peye w tou Donk pa di m se solidarite pou chanjman Men non yo manipile w yo ba w yon kòb pou al kraze pou al boule Apre sa ou toujou rete ansanm avèk derandan w ap gade sitiyasyon w vin pi konplike toujou Genyen dènyeman m ap swiv yon sitwayen li soti nan site solèy. Pèsonaj sa a, li kapab nan 60 a 65 lane, pèp ayisyen. L ap eksplike depi 2004 li nan manifestasyon e l pa janm rate yon manifestasyon nan lavi l. De 2004 a jounen jodi a, ou kapab wè ki kantite tan sitwayen sa a gen depi l ap manifeste. Gouvènman monte, gouvènman desann. Opozisyon pase, opozisyon tounen. Opozisyon pran pouvwa, opozisyon retounen nan opozisyon ankò. Sa k te nan pouvwa transfòme an opozisyon, opozisyon transfòme an pouvwa. Pa janm gen anyen ki fèt. Li toujou rete nan menm nivo a, li toujou rete nan menm ti bout chanm kay la, li toujou nan mizè, li toujou nan grate santi. Men non pèp ayisyen. manifestasyon pa solidarite. Pokipe nèg yo! Pase chak fwa yo pran ou, yo fè w fè lign sa se nan enterè yo. Jounen jodi a, moman rive pou ke ou manifeste, pou n fè chenn solidarite nan enterè pa nou. Lè ou chwazi batay nan enterè pa ou, se moun kap toupizi ou la. E sa ki grav pèp ayisyen, moun kap di ou an al manifeste pou chanjman, moun kap di ou an al manifeste kont ensekirite, jounen jodi a, la plipa nan yo, blan ap pran sanksyon kont yo. Yo ap di ou yo nan trafik zam, yo nan tra, yo nan blanchi lajan, e non sèlman sa tou, yo nan trafik dwòg. Jounen jodi a fò n manifeste nan enterè nou paske se nou menm k ap soufri. Se pou madanm yo ak pitit yo desann vin fè manifestasyon ansanm ak yo. Se pou madanm yo ak pitit yo nou siyen petisyon ki pral fèt la pou blan voye yo pa bò isit. Li tap bèl wi pèp ayisyen lè Moïse Jean Charles devan bann nan lap manifeste gade non lap batay pou peyi dayiti epi m wè pitit gasonl madanm ni tout moun mare senti yo la batay le peyi la souverènte ma patri m tap renmen wè sa senatè youri la torti madanm ni bò kotel lè peti torti bò kotel pèp ayisyen gade non eyy ann ale devan devan devan le peyi. Sa tap bèl wi pèp ayisyen, nou konnen aktyèlman la ka lanbè vrèman grav, bagay yo difisil pou li. Donk pou nou wè lanbè nan manifestasyon, pou nou wè madan lanbè e lè peti, lè peti kòm lanbè son ka grav, lè peti ka lanbè grav, wè sa m di w la ansanm avè l nou nan manifestasyon. Pou nou wè lè peti Steven Benoît, pou nou wè lè peti Fritz Jean. Pou nou yo tout ansanm gade nou le peyi la patri la souverènte na batay ansanm pou nou wè mèt andre michèl ansanm avèk ti michèl bò kotel pou nou wè nènèl kasye lè peti prezime kidnapè bò kotel. pou nou wè senatè Don Kato e sè peti kakatouen bò kote l pèp ayisyen gade nou pou n ap manifeste le peyi le chanjman n ap ranvèse sistèm nan se ta bèl bagay donk moman rive pèp ayisyen pou manifeste nan enterè ou paske. Fòk mesye yo, lè yo di yo pral foule beton an, pou madanm yo ak pitit yo bò kote yo, pou yo ap foule beton an ansanm. Se sa la revolisyon. Se la a n ap ranvèse sistèm nan. Donk, fòk mesye yo sispann pran nou pou makak. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, peyi spesyal. Bon, ou kwè se koze? Hey! Hey! Mezanmi, sa Ariel fè l ap peye, Bondye papa! Pèp ayisyen menm kabrit al manifeste kont Ariel wi. Ala traka pou lave kay. Menm kabrit ap manifeste kont premye minis Ariel Henry. M pa kwè janm sezon bagay konsa. An nou gade yon manifestasyon ki te fèt okap. Kabrit sa nap gade la, li nan pakou manifestasyon an depi le debi, jiska prezan kabrit lan se li menm ki nan tèt manif lan, yon bagay ki vreman etone tout moun, mwen menm kòm jounalis de medya tout kote, se pou la premye fwa. Humm wè ayiti aktyèlman la son peyi ki trè trè trè difisil bon m pa vle di enposib menm kabrit. nan manifestasyon kont premye minis Ariel Henry. Eeyy ala traka pou lavekay ta vle di menm zèb Ariel pa kite pouse nan peyi a pou kabrit manje. Ala traka papa jan n toujou renmen di l pa bò risi. Ayiti diktature se la pèl des anti Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki vivra vera. ki moura kakara. Mwen zou merci paske w tap swiv avek atansyon e merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco nap kwaze nan yon lòt video demen si Dye ve 9 è nan maten bizou bizou.